Chè Pè Selès, mwen remèsye w dèske w ban mwen jou sa a. Menm jan salmis lan di nan Sòm 118, vèsè 24, Ala yon bèl jounen Senyè a ban nou! Ann pase jounen an ap fè fèt, ann fè kè nou kontan. Mwen remèt jounen sa a nan men ou, Papa. Mwen pral rejwi e mwen pral kontan, paske favè ou ak lapè ou. Ak benediksyon w yo e pwoteksyon ke ou ofri yo avè m toujou. Ou di nan Pawòl ou, Bonte ou ak mizèrikòd ou va suiv mwen tout lavi mwen. Mwen reklame san Jezi sou lavi mwen jodi a, sou lespri mwen, nanm mwen, ak kò mwen. Mwen soumèt tout sa ki ka boulvèse m nan men ou. Mwen mete enkyetid mwen yo, krent mwen yo nan men ou. Sa a se yon lòt jou, o Senyè, e mwen pa konnen ki sa li pral pote. Men mwen gen konfyans ke ou se yon Bondye fidèl ki pral dirije pa mwen yo jodi a nan chemen lapè. Kè mwen pral obeyi kòmandman ou yo. Afèmi emosyon m yo, Pè, rete bò kote mwen jodi a. Pwoteje mwen, voye zanj ou yo vin akonpanye mwen. Jezi ou se redanmtè mwen, ou se bon bèje mwen. Menm jan sèvitè w David di nan sòm 23, Senyè a se gadò mwen, mwen pap janm manke anyen. Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m pran repo, kote dlo a koule poze, se la li mennen m bwè. Li fè m reprann fòs. Li fè m mache nan chemen dwat pou sa sèvi yon lwanj pou non li. Menmsi m ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p ap pè anyen, paske, Senyè, ou la avèk mwen, se baton ou ak gòl ou ki fè kè m pa kase. Ranfòse lafwa m, Senyè, e ede m fè fas avèk jou sa a. Ede m rete avèk lajwa nan lafwa, Pè. Ban m yon espri klè pou m kapab pran de bòn desizyon. Lite pou mwen, Senyè. Detwi tout tanpèt ki vle vin chavire kannòt mwen. Senyè Jezi, ban mwen lespri ou. Labib anseye nan 2 Timote premye vèsè 7, Car ce n'est pas un esprit de timidite que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, D'amour et de sagesse. Pour cela mwen chwazi jodi a pou m defini espri mwen, kè mwen sou pawòl ou Seigneur. Père edem a oubliye le pase, edem padone e edem rekòmanse jodi a. Edem gen konfyans nan plan w gen pou lavi mwen. Edem konprann nouvo plan w gen pou mwen yo Seigneur. Geri doulè yè yo pou mwen. Ede ma rekòmanse, paske m konnen ou genyen nouvo plan pou mwen. Senyè, mwen egzalte non ou, Wa dè wa. Jezi, ou se poto mitan lavi mwen. Mwen priye w pou montre m kote m dwe ale jodi a. Pawòl ou, Senyè, di ke lanmou w inebranlab, li p ap janm fini. Menm jan Lamantasyon 3, vèsè 22, 23 di. Konpasyon w, mizèrikòd ou pap janm fini, li renouvle chak maten. Ou gran an fidelite, Senyè, mwen remèsye w pou viktwa ou ban mwen sou peche e sou lamò. Se pou san Jezi pwoteje m, mwen pa pè anyen k ap vin sou wout mwen paske tout bagay nan men w. Mwen envite w mache avèk mwen. Se pou Sentespri ou gide m, kondui m e pale avèk mwen. Mwen fikse zye m e afeksyon m nan syèl la. Ou menm ki se Otè e Finisè lafwa mwen, pawòl ou di w ap toujou ban nou lapè si nou kenbe konfyans nou nan ou. Menm jan Ezayi 26 vèsè 4 di mete konfyans nou nan Bondye pou tout tan paske Senyè a ap toujou la pou pwoteje nou. Mwen vini kote w jodi a, mwen mande w pou renouvle lespri mwen. Pandan ke m ap medite pawòl ou, mwen mande pou w mete lapè nan kè mwen ak lespri mwen. Etenn tout vwa enmi an nan kè mwen e kouvri m ak san ou. Puiske san ou Jezi kouvri mwen, okenn zam ènmi an p ap pwospere kont mwen. Mwen jete tout sa ki pa ka soumèt anba san Jezi nan lavi mwen, tout vye atitid, tout abitid pechrès, tout panse enpu, tout bagay negatif ki pa chwazi kouvri anba san Jezi, mwen mete tout deyò nan lavi mwen o non de Jezi Kris. Mwen reklame pwoteksyon, direksyon, pwovizyon Jezi sou lavi mwen. Mwen vin devan ou jodi a paske m konnen se ou menm ki genyen tout pouvwa. Mwen konnen e mwen kwè ke ou se yon Bondye ki sousye pou pèp ou. Mwen plase konfyans mwen nan ou, Senyè, e m mete tout sitiyasyon m ap travèse yo nan men ou jodi a. Lavi mwen nan men ou, mwen abandone tout relasyon, tout panse nan men ou. Mwen renonse ak tout preokipasyon e tout enkyetid ke mwen genyen. Pè, pran tout dout mwen yo, tout pè mwen yo, tout emosyon deprimant, pran tout, Senyè. M ap mande ou pou libere gras ou ak mizèrikòd ou. Libere pouvwa ou soti nan syèl la pou kondwi mwen, pou gide mwen. Ranpli m avèk Sentespri ou. Banm zye spirituel poum k ka wè e zòrèy spirituel poum ka tande senyè afin ke poum pa tonbe nan pyèj ènmi an mwen mete lavim nan pye ou mwen pote tout dezi mwen yo tout rèv mwen yo devan ou Bondye tout sam vle tout sam renmen e cheri mwen mete yo devan ou pè mwen metem an soumisyon devan ou Pandan ke m'ap debarase m de tout bagay, mwen mande w Senyè ke Lespri w fò nan lavi m, m'ap mande w pou ranpli m avèk don e avèk fwi Lespri ou. Mwen akeyi w nan lavi mwen Sentespri, ou se sous damou, espwa, lajwa, lapè, pasyans, sous de bonte e metriz de swa. Senyè mwen priye pou ke tout don ak fwi sa yo kapab efektif nan lavi mwen. Mwen kwè ke pa gen anyen ki kapab separe m de ou jodi a. Ede m a chwazi sèlman chemen ou vle pou mwen an. Chak pa mwen fè kapab kondwi m pli pre ou Senyè. Menm jan salmis lan chante, Chak pa mwen fè kondwi m pi pre syèl la. Ede m mache selon pawòl ou e non selon santiman mwen oubyen emosyon mwen Pè. Menm jan pawòl la di nan Sòm 31 vèsè 10, Mwen pase tout lavi m ap soufri, se tout tan m ap plenn. Mwen santi m ap febli paske mwen fè twòp move bagay, tout zo nan kò m ap fè mal. W a sove m paske m se pitit ou. Mwen gen konfyans nan ou, ou se Bondye mwen. Pa gen lòt tankou w Bondye, gen pitye pou mwen. Pèsòn pa ka fè sa w fè yo, tout nasyon ou kreye ap vin pou pwostène devan w. Y ap louwe grandè ou, ou toupuisan, ou fè anpil bagay mèvèye. Ou se sèl Bondye, ede m gade kè m pur san pataj e santre sou ou sèlman Pè. Pwoteje m de panse, pawòl e aksyon enpridant mwen yo. Pa kite ènmi an fè m distrè e dekouraje, Senyè. Men m ap priye w, Papa, pou ke Lespri w ranpli m e gide m jodi a. Mwen remèsye w dèske w tande priyè mwen. Mwen remèsye w dèske w reponn priyè mwen. Mwen deklare mwen genyen viktwa jodi a, o non de Jezi. O non de Jezi.